Alo bonswa bonjou se kiyès ki lakay nou an se Christina Thelisma officiel jodia mwen tounen bak avèk yon lòt nouvo video pou nou video jodia se kiyès kisal ye mwen vin mwen chwazi 10 bèl foto atis ki atis sa yo se prefere nou mwen konnen ke li yo yo ye so youn mpa konnen konbyen nou renmen konbyen nou pa renmen ke mwen panse ke nou pral fè chwa pa nou an kiyès ki vrè vrè atis pa nou an pou jodi an la m pral wè nou pral pwouve m sa nan videyo sa so mwen espere ke. So, mwen espere ke nou pa neglije kite yon like, comment e pataje, envite yon zanmi nou yo avèk yon fanmi nou konsa ya aprann konnen de mwen e menm jan m di ke nou komanse avèk yon nouvo pou nou kapab moute pi wo sèlman nou pral di m kiyès ke nou renmen sèlman m pa bezwen fè zen m konnen Diana, Tessia, Blondedine, Ferdinand, Blondedine, epi Kate, si m pa raple m non an, n a eskize m. M espere ke nou te renmen videyo a. Si nou te renmen l, bay yon like, yon abone, epi pataje l. Pa bliye ke mwen renmen nou, youn sipòte lòt.